Monsieur Kouade Bouquet, qui a fait causer Monsieur Vitelomio avec les 400 Maozo dans un combat féroce. Un pile soldat tombé. Deuxième dossier, ah, c'est concernant Canaran. Canaran, deux nouvelles vidéos qui paraissent virales Men, mwen men me met kelke dout par rapport ak videyo si la. Si se vre, ebyen, mwen seke, Pa gen peyi ankò. Twazyèm dosye a se pral konsènan mesye Izo yo tou k ap fè koze nan zòn Minotri a. Epi genyen Joseph Lambert, le prezidan di Sena, ki deside petètre tardivman pou fè yon apèl ak mesye zye nèf yo pou kapab kite gaz la pase. Men se nan pèspektiv pou ta kapab evite sa n ta kapab rele yon. Fòs entènasyonal, sètadi prezans yon fòs entènasyonal sou sòl Desalin nan. Epi anfen n ap genyen pou nou kapab fè yon ti pale konsènan desizyon ki kapab pran nan LONU. Eske y ap voye fòs la vini? Eske yo p ap voye l? Men ekoute, LONU genyen jiska 21 de se mwa pou kapab. statye sou kesyon sila a. Alò se parti pou votre emisyon. Vitelòm, èske se li menm ki bawon plèn nan poukò li la? Paske nou konnen depi aprè lanmò towo ki rele kòlèg la nan kwadèboukè ebyen m ta kapab di 400 mawozo egziste men nèg yo toujou ap fè egzaksyon. Men jan yo te parèt bosal la an kèlke sòt m ta kapab di genyen yon sèten afeblisman pa bò kote mesye sa yo. Vitelòm e 400 mawozo. Ekoute byen, dan zon premye tan, te gen yon batay. A chak fwa m ap fè emisyon fò m eksplike nou koze sa. Nan kad batay sa, nèg 400 mawozo yo te vare sou Vitelòm an bèt. Nan epòk sa, anpil moun te kapab poze tèt yo kesyon pou di, èske Vitelòm manke sòlda? Eske Vitelòm manke minisyon? Eske Vitelòm pa t gen taktik batay? Piske nou te wè nan videyo yo, kòlèg ki li menm moute sou teritwa Vitelòm e anpil sòlda Vitelòm tonbe. Vitelòm antre nan yon lojik de rena. Vitelòm antann li ak mesye yo. Vitelòm mande lapè. Epi lelandmen, Ou wè ke towo a e kòlèg fè yon lòt deklarasyon pou di ok nou pa gen pwoblèm men derespektan sa yo piga w fè yo ankò. Vitelòm rete la l ap suiv. Tanzantan Vitelòm anvi fè yon fonse paske tout rèv Vitelòm se kontwole tout plèn nan. Lè nèg sa yo pa egzanp yo vin pèdi kòlèg. Vitelòm pa pran tan pou l monte paske l estime ke le pwa moun ki pi peze nan 400 mawozo a se kòlèg e l pote boure li fè mò. Tanzantan Vitelòm fon pote boure l bay nèg 400 mawozo yo de twa mò. Dènyeman la ou wè nèg yo te fon videyo pou di ke ebyen poukisa Lanmò 100 jou pa itilize nèg Dumessan se nèg Lasalin l ap fè vin mouri nan batay la. Lanmò 100 jou a menm kote li? Kote li? Jan lanmò san jou te brav mesye pou yon nèg antre tèt li konsa. Apa lanmò san jou te pè lanmò? Tèt chaje. Kounye a la, lè l fin mezire li a plizyè repriz a nèg yo, l wè pa gen twòp pwa. Kounye a la l pote boure. Yeah! Ebyen nan pote boure sa fò n di ke nèg yo pote boure tankou jan nèg G9 yo toujou di sa anbèt. E nèg Vitelòm yo? touye plizyè sòlda 400 mawozo. Te gon batay ki te konsantre o nivo de Site Doudoun, nan anpil lòt zòn ankò. E nèg yo fikse dotro zòn. Genyen yon videyo ki trè viral. Videyo sa w ap wè gen yon sitwayen ki atè a, gen 4 tèt. Sa vle di yo fin touye nèg yo, nan nèg yo touye yo, yo sanble al ak 4 tèt. Epi yo mete tèt yo atè, genyen yo met sigarèt nan bouch yo, epi nèg yo ap fè koze. Tande byen wi! Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen aparaman gen anviwon yon douzèn dòm ki tonbe e nèg yo ale avèk 4 tèt. Yo koupe tèt 4 nèg yo ale avèk yo. Sa vle di batay la te rèd pou nèg 400 mawozo. Enpe pli ta, nèg 400 mawozo yo di se derespektan, yo fòse mete pye yo atè a. Yo met brenn, yo met pye yo atè a. O pwen ke nèg Vitelòm yo an plen konba te oblije mande ranfò. Paske nèg yo yo menm yo te pote boure. Donk se konsa m ta kapab di sitiyasyon moun k ap viv nan zòn sa yo ye, nan zòn Site Doudoun, nan anpil zòn nan Kwadèboukè a. Sa vle di nèg sa yo menm ki tanzantan ap afwonte, ebyen veritab viktim nan, se la popilasyon lokal. Petèt ke nan pwochen emisyon nou nap tounen anpe pli ta pou n kapab ba w plis detay sou batay sila. Kanaran. Kanaran tounen yon dezè. Kanaran tounen yon lanfè. Kanaran se tèt chaje. Eske n konnen kounya la a se pa nenpòt moun ki ka pase kanaran. Imedyatman wap pase kanaran, bon fòk ou fè yon maksimòm prekosyon paske yap pran w. Yo te konn di ke nèg yo ap fè kadejak sou fanm, m te konn di se pa vre. Dènyeman m kwè m te fè yon emisyon, e kote ke te gen yon videyo ki parèt trè viral, e nou te atribye videyo sa ak mesye Kanaran yo. Pa ditou, se nan Okap dosye sa te pase, men sa pa di ke nèg nan Kanaran yo pa fè vyòl sou fanm. Nèg sa yo fè sa anpil. O pwen ke gen yon fan ki aletranje ki voye yon video pou mwen li di m eske w wè travay nèg kanaran yo la m pral konprann ke son bandi poukisa son bandi paske nèg sa kap fè aksyon lan li met yon kagoul se yon video ki dire 1 segond misye met yon kagoul epi nèg la sal. Padon Bondye si m trete l konsa paske misye li menm li deja ap fè yon aksyon ki sal. Nèg la sal, si w wè pye nèg la blanch nan yon vye sandal epi nèg la chita la l ap fè sa. Kòmsi ou wè, kòmsi pa gen leta. Leta ta ni pran nèg sa la kòmsi e mete l tou vivan sou yon plas piblik pou touye l. Lè w wè nan yon seri de peyi, pa egzanp Lèzetazini, nan yon seri de eta, yo aplike pèn de mò, defwa ou konn wè yo pral egzekite moun nan sou chèz elektrik, nan chanb a gaz. Ou konn plenyen wi paske ou pa konn kisa l fè. Men defwa moun ki okouran de sa l fè yo, moun ki viktim yo, yo la y ap gade y ap souri lè yo wè moun sa a ki pral antre nan chanbre de la mò. Ebyen, pou wè moun sa ak yon ti jan fremi, ebyen sa fè yo plezi paske lamò la li menm, li pou tout moun. Lè w ap bay li fò w pran l tou. Ebyen nèg sa li menm, leta ta kenbe l la, ou mete l kanpe yon kote, epi tanzantan ou ba l yon kou an desanven. Ou konprann? Ou pa kite l rete non jiskaske li prèske pèdi konesans epi ou pran l ou lage l yon kote la nan mitan bèt sovaj Se konsa pou ta sèvi avèk li paske se pa evidan pou ke yon bagay konsa ta rive. Mwen m pa gen pwoblèm a pyès nèg. Nou ka vòlè, vòlè vòlè nou. Degaje nou vòlè. Paske leta pa egziste. Men si te gen leta ki egziste paske nan tout peyi nan mond lan gen yon seri de bagay ki fèt. Gen krim ki ap fèt. Men lè krim yo fèt, leta pa bay chans pou kriminèl sa yo, yo kontinye fè lòt krim. Menm lè apre ventan. M pa konn si nou konn gade Repris de la justice, dokimantè sou entènèt la. Menm lè w wè nèg la gen ventan l fin fè yon krim, y ap kenbe l kanmenm. Men ann Ayiti, lè nèg la fè yon krim, m ta kapab di se grad li ki moute. Videyo sa a, si nou vle, m kapab toujou voye l ba nou. E m panse ke gen anpil videyo nou pral mande m paske depi yè m kwè moun yo ap mande videyo. Ebyen m gen presyon ke sa fè yon twazyèm video ki disponible pou nou. Alò pou tout moun ki toujou anba live la kap mande nimewo RL Prod, m ap mande men eske moun sa yo nouvo mon Dye. Se 33 26 64 20. Ou kapab rele nou, ou kapab ekri nou tou. WhatsApp mesaj òdinè pa ni pwoblèm. Bon euh moun lòt gwoup ki li menm ap etabli sa n ta kapab rele pwisans li nan anpil lòt zòn nan peyi Dayiti. Pa egzanp, ou pran nèg vilaj yo, nèg izo yo. Dènye mwen lagon enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa nèg yo yo rive nan minotri. Ba wi! Genyen baz sila a ki genyen yon gwoupiskil ki table o nivo de Minotri. Sanble gen afè la. Wi, sanble gen afè piske nèg yo pase sou lanmè epi nèg yo ale tabli baz la nan zòn sila. Alò la kestyon a lakèl il fo repondr, èske nèg yo gen chaloup? A anpil nèg pral di a el pwod kreten, an Izo pa gen chaloup? Bon tèt chaje antouka e mwen m sonje te gon batay ki te vreman kòse e m kwè tankou nèg Gabriel yo lè pa egzanp yo nan yon batay batay la rèd lap just pran chaloup epi lale byen lwen sa vle di ou wè gen de estrikti ki genyen nan mitan gang yo ebyen menm lapolis li pa gen estrikti sila. Nap sous sous sous déclaration Joseph Lambert. C'est à travers une émission réalisée par Scoop, par le journaliste Gary Pierre-Paul Charles. Poser question à président Sénat Joseph Lambert. Nous y venons au moment côté que N ap pale de fòs entènasyonal ki ta dwe vini nan peyi an. Nou rive nan moman kote ke n ap pale de kriz ki dekoule de pwoblèm gaz la. Joseph Lambert an a pwofite jisteman pou lanse sèt apèl a lega dèzòm de Cette structure dénommée G9. G9 ki gen ladann Isca, Barbecue, Micanor, T Junior, Mathias, Boston, Tayson, Chen an, eske gen toujou? E kòman il s'appelle l'autre? Krisla, anpil lòt. Apre sa, nou kapab site alye yo. Y a egalman Jooma au niveau de Pelé Simon. Bon, Jooma pa. aktif non e misye toujou nan prizon men kote li al toujou ap pase lòd brèf e Joseph Lambert ki li menm fè apèl sa pou mande mesye yo tanpri souple bòs bab kite gaz la pase kite gaz la pase e m panse ke nèg G9 yo pral retwouve yo nan yon sitiyasyon pou ta kapab. fè lapè ak je nèf, avèk, padon, Ariel Henry. Poukisa m di sa? Si Barbecue nan tèt manifestasyon an ap di non a lokipasyon, non ak yon fòs etranjè, paske si fòs etranjè la vini, li kapab mate bandi yo. Men nou pa la sèlman, se pa bandi yo sèlman yo ta kapab mate paske nèg yo pral piye. richès peyi an. Men, si ou pa dakò fòs entènasyonal antre nan peyi an, kounye a la, ou oblije antann ou ak Ariel. Donk, jounen jodi a la, li evidan pou ke mesye sa yo antann yo avèk Ariel. Alò, m pa konn si Babekyou pa pou fòs entènasyonal. Men, aparaman, si w ta poze kèk bandi kestyon, yo t ap di w ke, ben, il faut respecter la souveraineté du pays. N'est-ce pas? Donk, si Barbecue pa pou fòs entènasyonal, ebyen, m panse ke la li ta sipoze al antann li ansanm avèk Ariel Henry. Kounye a la m pral di nou yon bagay byen. Pou anpil moun k ap fè kòmantè, m konprann. Bandi yo fè anpil tò. Yo fè kidnaping, yo apovri nou, yo fè anpil krim nan geto yo. Men tande byen, pandan y ap di pa bay bandi yo pale, wè blan ap mande pou gouvènman an al negosye. ak bandi. Ou wè gon seri de ayisyen tèt pete jounen jodi a la k kanpe k ap di w oh entèl pa bandi, entèl pa bandi, entèl pa bandi, nou prefere viv avèk entèl olye pou ba nou blan. Mwen m pa gen pwoblèm, tande byen sa m ap di nou an. Blan an men sa l ap vin fè, blan ap vini l ap mate de twa bandi, ap gen yon posibilite de sikilasyon. Si pou gen kidnaping, panse ke l ap mwens. E lè sa petèt aktivite ekonomik kapab reprann nan peyi an. Gade jodi a la nou 12 oktòbre 2022 e jiska jodi a la pa gen pèsòn ki konnen ki lè lekòl ap louvri. Ò, nan tout lòt peyi yo, timoun pral lekòl, timoun ap fonksyone. E an Ayiti nou menm nou pa fonksyone. An plèn kriz. Nou rive lwen. Eske nou konprann? Donk si yo vini, yo kapab ba nou yon ti kal stabilite. Pa politik non! Sou plan sekirite a. E sa kap pèmèt ke peyi a li rekòmanse fonksyone. Men tou, atann nou tou aske nèg sa yo pral fè anpil ekzaksyon paske kelke swa kote fòs entènasyonal ye, yap fè anpil ekzaksyon. Se pa pou san rezon ou wè nan peyi Mali, yap fout yo deyò. Men, konprann byen nou menm, nou nan nesesite pou yo ta vini. Paske sa ki parèt yon jan louch, nou pa dakò okipasyon. Pandan n pa dakò okipasyon, se blan k ap dirije Ariel. Se blan k ap di Ariel fè agòch, fè adwat. Se blan la a ki tanzantan ap egzèse presyon sou yon seri de nèg nan politik lan k ap di yo, Ekoute, ou konnen w nan dwòg ou menm. Ou konnen m gen dosye w. Hein! Pa egzanp, nou te gen yon prezidan, nèg serye. Lè misye monte, tout moun mete nan tèt yo ke misye pral fè yon bagay serye. E misye te gen volonte. E m te vle ke misye reyisi paske tout moun t ap di e t on vakabon, e t on sanginè. M te vle pou vakabon an reyisi nan figi yo. Men èske nou konnen vakabon sa a, anpil moun trete l de vakabon, blan an pran l li mete l. Paske pou anpil moun se pa misye ki te pase. Epi el al fon deklarasyon pou dire ke la famiy Clinton yo vole kob CIRH la. Epi yon ti tan apre yo envite prezidan sa nan peyi etranje. Ebyen prezidan sa menm kou yo bali. Menm kou yo bali. Epi lel vin isi kisa l fe? Kisa l te fe? Nou pat la? Prezidan sa dekore Clinton nan pi gwo grad nou genyen nan peyi Dayiti. Se pou m di nou ke blan toujou ap manevre nou. Se li k ap pase kondisyon, se li k pou di fè agòch, fè adwat. Epi kounye a nou di ke nou pa nan okipasyon. Mwen menm, m pa gen pwoblèm ke. Sa blan ap fè a, l ap fè yon okipasyon, m pa konn si tèm nan ap ale a sa m ap di a, diskrèt. Men, nou ladan l. Sa pa vle di ke mwen pou yon prezans militè nan peyi an paske se fanatik yo k pou pale, n ap kite yo pale. Men ekoute, m panse ke fòk nou konprann ki kote nou vle ale. Joseph Lambert a lanse sèt apèl e m panse ke li evidan pou ke mesye Zenèf an fanmi e alye yo, kapab tande apèl sila. Men fòm di nou ke nou genyen jiska 21 de se mwa pou kapab statye, alò se l'ONU, konsèy sekirite an pou kapab statye sou demand fòmèl peyi d'Ayiti nan sa ki gen a wè ak posibilite ou evantyalite pou ta voye yon fòs entènasyonal nan peyi d'Ayiti. Rete branche, tout enfòmasyon yo ap tonbe pandan tout jounen an pou kapab konnen sa kap pase nan peyi Dayiti. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail epi aprè kès kon di a la pwochèn.